L ap sakaje popilasyon ayisyèn nan, li vini avèk anpil krim. Li fè nou ap konte kadav, ensekirite total o nivo de la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens e menm atravè dotre rejyon. Nou konnen ke se dosye 2 jounalist medya anliy yo. ki yo menm tonbe, endividi ame o nivo de la boule, touye 2 mesye sa yo, yon 3 zyèm li menm ale, anj gadyen li sove l. Nou tap tande fanmi an nan premye emisyon ki tap plenyen pou ke yo ta kapab jwenn kadav la, ekoute, gen yon dilijans ki fèt, la polis tande kri moun yo, la polis mete pye l atè a. Li pèmèt ke yo rekipere 2 kadav yo. Le cadavre de Wilgens Lucin epi John Wesley Amady. Donk, lapolis met granmoun sou li e lapolis pèmèt ke ebyen moun yo rive rekipere Wilguens ak Amady Koman moun sa yo pral gade kadav sa yo paske foto yo deja vin jwenn nou nap gade poun wè mesye yo nan galèt la sou foto sa m ta kapab di aparaman nèg yo ouvè tèt Wilguens ak bal epi gen yon lòt foto kote ke Amady li menm li kouche sou vant. Apre sa gon twazyèm foto kote ke genyen yon gwo twou e bò tanp Amadi. Na kapab di se aparaman se kapab yon balè mwann paske sèvèl misye gaye. Wap gade pou wè yon gwo twou bò tanp lan. Ooh mon Dieu! En tout cas, bon! Se triste à regarder, c'est encore plus triste à encaisser paske. Jan bagay yo ap pase nan peyi Dayiti la, nou ta kapab di, nou pa kapab sipòte ankò. Leta, èske w ka fè yon bagay silvouplè paske m plis wè se politik k ap fèt. De nèg ki rete nan palman an k ap di, mon mandat arrive à terme le deuxième lundi de janvier 2023. D'autres gens disent, eh bien, votre mandat, monsieur le sénateur, arrive à terme. le 10 janvye 2022. E poutan, popilasyon ap kreve. Pèp la ap mouri. Ensekirite ap fini avèk moun. Ensekirite atake tout sektè. Pèsòn pa vle konsyantize sou kesyon sila. M pa vle tann se lè yon gwo dinyitè mouri pou n al fè manifestasyon. Lè sa m pa pa vè non paske jounalis te mouri. nou pa fè anyen ki serye. Antoinette Duclaire tonbe, Diego Charles tonbe, lòt moun tonbe, nou pa fè anyen. Fiziyad fèt nan Delma 32, nou pa fè anyen. Jounen jodi a la, m gen kòm lenpresyon ke chak grenn moun ap di tèt yo, chacun pour soi. E poutan, si chacun se bat pour la cause des autres, Epi, nou t ap fè kolektif lan. Nou t ap di ke bagay yo kapab chanje. Men si nou rete nan yon limit chaken pou swa. Ebyen, lè kriminèl, ki souvan yo menm fè ti gwoupiskil yo, y ap touye nou grenn pa grenn. Jodi a se sa, demen se pral yon lòt, apre demen panse a pa w. E poutan, si nou te fon feso pou n di non, paske ban m di nou bagay mezanmi, sa k gen la li twòp pou nou, se tout sosyete a ki pou leve kanpe pou mande leta pou nou fè yon bagay. Si nou fè de twa jou n ap kriye nan pye leta, petèt ke imaj sa a ta al jwenn entènasyonal la, peyi ki gen jenewozite pou pèp ayisyen an ta kapab pran devan. Paske, gon pakèt peyi. Kio menm gen kè nan men pou nou wi. Men ekoute Lèzetazini, m pa ka mande w pou w fè kèlke choz. Men, pa anpeche pou yo fè kèlke choz pou peyi sa a. Pa anpeche l. Ou pa vle fè, kite yon lòt moun ede nou. Paske sa k gen la a mezanmi pèp ayisyen an pa kapab ankò. Menm lè anpil moun ta kite peyi sa a pou al viv lòt kote men gen yon pakèt k ap rete. Sa k ap rete yo mezanmi y ap maspinen yo. Gen kòmantè kap di m pou m di, oh ou konn kiyès ki touye jounalis yo. Bon tande byen, li pa yon kestyon de lach. Men ekoute, an atandan ke dcpj mennen ankèt li, paske mwa jete pa la, an atandan ke gen detay klè ki bay sou kestyon sila, ebyen nou menm, nou rete anpe diskrè sou pwen sila. An tou ka mezanmi, kontinye priye pou ke bagay la kapab chanje nan ti peyi sa, paske gen lè otorite yo pa p fè anyen. Jist avan nou pale sou lòt dosye yo, fò n di ke genyen polisye ki rele Robenson Joachin. Li fè pati APENA, li te pran yon bal nan tèt. Jiska dat mezanmi, tande byen, se son dè enfòmasyon ki me son parvenu, Ebyen, li pa ka jwenn swen jan li ta dwe pran swen an. Li nan lopital Bernamez. Yo pa menm klase li pami moun ki viktim nan deblozay la. Sa k ap pase konsa? Alò, n ap presize, deblozay ki te pete o nivo de prizon sivil Kwadèboukè a. Se yon paran li ki voye yon foto bay yon pwòch e pwòch la li menm li transfere mwen foto sa an retou. Si wi, si polisye sa poko ka jwenn bon jan laswenyay, m ap mande pou ke otorite polisyè yo, les hauts gradés de la police pour faire quelque chose. Se sa a wi. Se tout ti pwoblèm sa yo ki lakòz sètèn fwa ou jwenn ke dè polisye yo prefere remèt zam nan nan enstitisyon an epi y al bandi. Des erreurs euh non ankadreman des policiers yo pa touche byen ebyen tou sa m ta kapab di reprezante yon veritab andikap nan fonksyonman lapolis la. Ou imajine w yon polisye ki pran yon bal bò tèt epi li ale lopital li pa ka jwenn swen. Non mesye fòk nou fè yon bagay. Menm lè nou wè sè dènye tan anpil nèg ki pase nan tèt lapolis la bon. Nou pa vin regle anyen. Tankou jan anpil moun ap plenyen pou mesye senatè yo. Ki pa fin ou pa wè. Euh, ki sa yo ap regle de pozitif. Ebyen, eh anpil moun ta kapab poze tèt yo kesyon sa tou pou di. Ben, ki sa yon direktè jeneral ap fè de pozitif nan peyi sa. Sitou, le 2 dènye direktè jenero de la polis nasyonal d'Ayiti. Bon antouka petèt ke dènyè a l ap travay an tout diskresyon. Petèt ke li pral ba nou kòman m ta kapab di sa yon sipriz. Men on atan la sipriz men ekoute mesye l direktè n ap mouri nou tout ap gentan mouri avan ou ba nou sipriz sila. Paske bagay yo grav bandi yo ap vale tèren e yo bay popilasyon an bout tèren, yo menm rive bay polisye bout tèren. Donk, kòman n ap fè? Nou pral opere par dè kont? Bon, an n kite dosye sa a, an n pase nan lòt dosye. Genyen 2 ajan sekirite ki yo menm pèdi lavi yo yèswa. Mesye sa yo pèdi lavi yo yè swa se o nivo de Mòn Lazare kote ke endividi ki ame abò yon veyikil e yo ta sanse vole ebyen yo pete kout bal avèk mesye sa yo, yo touye mesye sa yo. Men gen enfòmasyon ki ap sikile kòmkwa mesye sa yo ta pral tante oubyen yo te entèpoze ak yon act de kidnapping mesye sa yo tap fè. Ebyen sa w tande a la a, ebyen yo louvri kout zam sou sekirite sa yo ki ap travay pou konpayi PHS, sa se pase o nivo de Mòn Lazare, ebyen 2 sekirite sa yo pèdi lavi yo. Yo kraze tèt nèg yo ak bal. Waw mezanmi peyi dayiti bagay la tris antouka je lè 2 foto gade byen pou wè humm tèt chaje. Dosye 400 mawozo, batay la toujou kontinye nan zòn meyè a kote ke lapolis depi yè ap pete bal ansanm avèk mesye 400 mawozo yo. Antretan pande ap pete bal avèk lapolis, i non pa chome antouka. Paske genyen sendikalis e ansyen manb konfederasyon travayè Paul Loulou Chéry kidnape akonpanye de sa fam. Kidnaping sa a komèt aloske viktim yo te pare pou yo te kapab antre lakay yo. Genyen dapre enfomasyon ki rive jwenn nou yon ranson de 500 mil dolar ameriken mesye yo ta reklame pou libere. otaj yo. N ap fèmen avèk dosye sila a, kote ke lapolis nan Wanament mete men sou 4 endividi epi yo sezi yon zam nan yon gwo operasyon chèf pakè Fòlibète a, Mèt Eno, an kolaborasyon ak tribinal de pè Wanament lan ak lapolis nan lannwit mèkredi pou louvri jedi 6 janvye 2022 an. 4 endividi jwenn arestasyon yo. epi yon zam a fe sezi. Otorite yo mennen operasyon sa nan objektif pou yo frennen machin ensekirite a ki ap vale tèren nan komin nan. Sèl nan finisman ane 2021 an pou louvri ane 2022 an, anviwon 6 moun pèdi lavi yo nan komin Wanament, san konte lòt ki blese k ap pran swen sou kabann lopital. Yon operasyon kèk manm nan popilasyon an bat bravo pou li. sitou lè yo konsidere konfli ki egziste ant baz Mapou avèk kè baz anba Bwadòm nan site Boven kote 3 moun deja pèdi lavi yo nan kad konfli sa a epi plizyè kay ak biznis kase prèske chak jou nan sant vil la san nou pa bliye vòl motosiklèt k ap taye banda nan vil sila a. Operasyon sa te mennen. nan lari a tankou anndan otèl ak bwat de nwi yo. Nan moman n ap pale la a, se 4 endividi yo dèyè bawo y ap reflechi. Bagay yo te anpil nan emisyon sila a, se te yon veritable melting pot pou nou. Ebyen nou menm nou p ap dekouraje, n ap toujou bay enfòmasyon, men avèk anpil prekosyon e nou swete ke bagay yo kapab chanje nan ti peyi sa a. Se swè nou pou ane 2022 an, paske a chak ane, des gens disent, ben, est-ce que ça va changer?